Bonjour, non pam se Lefabson Sully, mwen se konseye finansye pou Industriel Alliance. Kitem diw ke nan Industriel Alliance nou pa konseye kliyan men nou akonpanye kliyan. Nan Industriel Alliance nou pa vann pwodwi men Nou kreye de lyen avèk de fami, de jan, de endividi ki bezwen de sèvis pèsonalize pou yo kapab rezoud de pwoblèm finansye ke yo genyen nan vi yo. Dou objektif pa m pèsonèlman antanke konseye finansye, Se akonpanye, se sipòte fami e endividi sou le plan finansye nan tout detay e desizyon ke yo bezwen pran pou yo kapab vrèman genyen tèt repoze. A se nivo, mwen akonpanye kliyan m yo yon fason ki onèt, ki respektyez e ki reponn ak standa mache an egzije, selon objektif kliyan an e nan respè total dè nòm. Mwen genyen yon pèmi, dizon, nasyonal pou le Québec e mwen se manb Chanb de la Sécurité Financière. Nan ti video tou kout sa a, mwen vin eseye fè limyè sou kèk pwen. ke kominote an toujou genyen kòm ekskiz pou yo pa chita pale avèk yon konseye finansye. Premye ekskiz ke kominote a genyen nou di, ok mwen fèk rive nan peyi a mwen poko bezwen sèvis finansye, m poko bezwen akonpanyeman, m poko bezwen asirans. Premyèman, kite m di w ke lè m mande w pou m chita avèk ou, pou m rankontre w nan telefòn oubyen lakay ou, se pa pou mwen vin pale w de asirans e finans, men se pou m vin tande w. Antanke moun ki fèk vini, ou bezwen gen yon moun ki tande w, ki pran sa w genyen kòm doleyans, ki pran sa w gen, ki analize sitiyasyon w e ki pwopoze w de sèvis, ki pral itil ou ke swa se pou le prezan e pou laveni an. Donk, menm si ou fèk vini, ebyen, ekoute, objektif asirans an jeneral se pou kouvri yon risk evantyèl e fiti. Ebyen, ou pa epanye de risk de maladi, ni ou pa epanye de risk de lamò. Mwen pa swete pèsonn moun mouri. Men se pou di w ke moun pa janm twò jèn ni fèk rive pou ou epanye de risk sa yo ke nou nan Industriel Alliance nou ede w kouvri. Dezyèm ekskiz. ke kominote an konn genyen, yo di ke ok lè ou achte asirans oubyen ou pran yon kouvèti asirans, se yon lajan ou voye jete pa la fenèt. Te di lwen de la. Poukisa? Paske kouvèti asirans lan kisa l fè? Anplis ke li ba ou yon pwoteksyon ka de pèt de ou menm oubyen de yon manb nan famiy nan pou famiy nan toujou rete kouvri, an pran egzanp yon famiy ki genyen de jèn zanfan, timoun ki genyen de zan, twa zan, enn an, ebyen objektif asirans lan se ba ou yon kouvèti pou ke si youn nan paran yo mouri, ebyen timoun sa li rete kouvri. jiskaske li genyen laj de matirite e o Kebèk, an matyè dasirans e finans ou otonomi finansyè, nou di timoun nan jiska 25 an selon standa yo, timoun nan prè pou li afwonte lavi a. Kezeswa pou l fè primè, segondè nou konnen ki grad yo fè, gen anpil bezwen ke fanmi nan bezwen kouvri pou li. oubyen pou l ale nan inivèsite e pou kontinye viv jiskaske l gen 25 an ki se laj pou timoun nan fini inivèsite, lajan sa a pral kapab sèvi. Donk, se pa yon lajan ou voye jete, men se yon lajan ou kouvri yon risk evantyèl pou si sa n pa ta swete an rive, Ebyen, fanmi w, mari w, madanm ou ap gen ase kouraj pandan ke l ap kouvri tout bagay kòm frè ebyen pou l kontinye sipòte fanmi an. Lòt ekskiz ankò ke nou genyen nan kominote an, nou di ke mwen an bòn sante, mwen pa bezwen bagay konsa, mwen pa bezwen asirans. Kite m reponn pou w di ke asirans pa fèt pou moun ki malad, men li fèt pou moun ki an sante okontrè. Sa pa vle di moun ki malad pa gen asirans, men lè m pran òdinatè m, mwen fon kalkil ant yon moun ki malad, ki gen yon kansè, ki gen yon asm, ki gen yon tip de maladi, avèk yon moun ki an bòn sante, mwen pral jwenn ke, Prim yo ap vrèman diferan an matyè de kou paske yon moun ki an bòn sante, li deja gen yon avantaj ke l jwi, se yon privilèj ke l an bòn sante. Donk, se bon moman pou l pwofite gen yon kouvèti. Paske kouvèti sa a pèmèt ke li kenbe yon baz asirabilite, menm si, pa egzanp, li ta pran yon kouvèti tanporè, ebyen lè asirans lan pral renouvle, li toujou gen baz sa a san l pa bezwen bay egzamen medikal. E dezyèm avantaj ke w genyen, se ke menm si w jèn oubyen w an bòn sante, men avèk le tan, ou pa ka anpeche laj monte chak ane. Genyen yon ti bagay ki ogmante nan pri pou ta peye nan pou jwenn yon kouvèti asirans. Donk, lè w pran kouvèti a 25 an, li trè avantajè ke lè w pral pran l a 26 an, a 27 an, a 30 an, a 50 an. Donk. Ou gen double avantaj lè w pran yon kouvèti pandan ke w an bòn sante, 1 ou benefisye de lefè di tan e dezyèman ou benefisye de lefè de la sante ki pral bese totalman pri asirans ou. Donk, ekskiz sa yo. Yo te egziste nan tan lontan, yo egziste jodi a. Yon moun ke mwen konnen pandan avan coronavirus ki pat gen kouvèti. Ebyen malerezman li te frape. Ebyen kisa k rive? Tousuit, pandan ke l kòmanse retabli, li fè yon mea culpa. Li di, si l te mouri nan Corona, se pi gwo erè ke l ta fè. Poukisa? Paske li pa t gen okenn, okenn kouvèti. Li pa t prevwa Coronavirus. Li pa t prevwa maladi, li pa t prevwa viris lan. Ebyen se sa asirans lan fè, sa w pa prevwa li kouvri l pou ou. Donk kisa w vle? Ou vle rete riske, dekouvè e lè risk lan vini ou asime l ki kapab fatal paske a lamò ou a la maladi grav. Li pral pi difisil. Oubyen ou vle jodi an menm, tout swit, fè yon evalyasyon de sitiyasyon an. Evalye. Di konbyen sa ap di. Bon m eseye. Jis pandan w ap eseye, w ap konprann anplè sitiyasyon an. Ou ap di ok. Bon mwen mete sa. 10 pyas, 20 pyas, 30 pyas de kote pou mwen kapab kouvri evantyèl risk sa. E pou m fini video sa, li depann de kiyès moun ki akonpanye ou kòm fami oubyen kòm endividi. Poukisa? Paske gen anpil tip de kouvèti e kategori de kouvèti ki pèmèt ke pandan ke ou envesti lajan an pou asirans, ebyen si ou pa genyen anyen oubyen ou pa mouri pandan yon sèten tan, ou gen dwa fouye men nan lajan sa ou envesti an. Nou pa di se tout, men nou di gen yon kategori. Ou gen dwa prete nan lajan sa ou envesti an. Ou gen dwa ale si ou pa ta enterese asirans la ankò ou di mwen pa enterese ankò mwen vle rachte kouvèti an tout sa m te peye mwen vle benefisye ou gen dwa ak sa. Chita pale mezanmi avèk yon konseye. Li pap koute ou anyen pou chita pale pou pran eksplikasyon. E pou anpil pwoblèm ke w te genyen, gwo pwoblèm ke w te ka evite, ebyen pou w deja genyen tèt repoze pou yo. Pa bliye mwen disponib pou ou 24 sou 24, 7 sou 7, nan nimewo 514-594-8287, e biwo m sou Jean Talon Est, Nimewo biwo 371-71 Jean Talon Est, Pase wè m, rele mwen, ekri mwen e vizite paj mwen ia.ca slash lefabson pwen suli. Mwen disponib pou chita pale ak ou pou nou analize sitiyasyon an e pou nou jwenn solisyon pou tout tip de pwoblèm yo. Se te zanmi w Lefabson Sully, konseye finansye.